Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila alò maten an te fè yon ti pale sou yon dosye konsènan afrontman ki gen antre mesye savyen yo ansanm avèk la polis sa avèk kòmanse depi 7 è 25 di maten a 9 è bagay la te rèd vreman rèd ta pral gen yon ti kalm lèl ta pral fè 10 è men ekoute Je des arabes qui m'ont appelé Ebyen, genyen kèk ti enfòmasyon ki rive jwenn mwen e gen anpil nan enfòmasyon sa yo tou nou menm n ap oblije mete o kondisyonèl. Ki sa k pase paske l'arabe il était de loin. Men gen yon mouvman ki fèt paske kant pa egzanp gen yon match foutbòl epi ou wè fanatik tèl ekip, Kouri ap pran lari, ou pa bezwen mande konbyen match la fini aparaman fanatik ekip sa ou byen ekip sa se li menm ki sòti ganyant nan match foutbòl la. Se sa ki ta kapab rive pou mesye Savyen yo. Tande byen, mwen balanse yon dwòn sou mesye yo paske kounye a la gon bagay pou konprann. Telefòn moun yo pa kapab itilize l anba a. Poukisa paske te gen Sexy kòm journaliste ki li menm te gen pwoblèm a nèg yo ebyen. Anpil nan mesye sa yo, nèg bandi Savyen yo, yo estime ke gen anpil moun nan popilasyon an ki ap bay Sexy enfòmasyon. Donk pa lapèn pou yon moun, yo ta kapab jwenn nimewo Sexy sou telefòn ou. Bagay sa li partou, paske nou sonje dènyeman la a, nèg vite yo, pa le senple fè ke genyen yon fan ki renmen emisyon nou yo, li anrejistre nimewo Youn nan jounalis RL Prod yo sou telefòn li, ebyen mesye yo rankontre avèk li, yo verifye, yo jwenn nimewo a, yo touye l, yo boule l. Donk, se kesyon sa a nèg yo ap evite. Men kèlkeswa jan sa ye y ap toujou genyen enfòmasyon ki tonbe sou nou mesye. Sètistwa de moun ap bay enfòmasyon paske si nou fè yon bagay, nou puisan, nou pa oblije pè. ke nou fè tèl bagay. Paske gen moun kanmenm ki gen kran k ap di l. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Menm lè gen nèg kòmsi ki toujou met pye yo atè a. Tankou mwen menm, m toujou atè a tou. Men gen kèk kote m gen dwa pa la. Gen kèk fwa m gen dwa pa la. Bon, pou m di nou byen ke dwòn nan rete l ap balanse. Moun k ap manipile dwòn nan rete sou yon tèt mòn. Et puis on a entendu le cri des hommes de Savien men se ta kapab yon cri de victoire paske si se lapolis ki t ap fè kou sou yo aparaman yo pa t ap gen chans pou yo te sòti ap kriye victoire. Daprè yon premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ta sanble genyen 3 polisye ki ta pèdi lavi yo. Ta sanble tou nèg yo rekipere 2 ou 3 zam lapolis. Tande byen wi, lè m di ta sanble se 2 bagay mwen mete okondisyonèl. E ta sanble tou, nèg yo prevwa fè yon defile dan laprèmidi di 25 ou petèt dan lasware paske emisyon sa se nan aprèmidi n ap fè l. Se yon manyè nèg yo ap bat lestomak yo la pou yo di yo fè viktwa. Nou sonje m te di nou maten an, nèg yo gon jan yo batay ki on ti jan parèt plis stratejik ke lapolis. Nan enfòmasyon mwen te ba nou yo, m te di nou ke mèkredi 25 janvye 2023, 7 è 54, Du maten, gang Savyen yo debake anba Lyankou nan zòn Morodwèt. Selon enfòmasyon yo, bandi yo fè 3 gwoup pou yo opere pandan y ap fè fas ak lapolis. Yon gwoup pran zòn Pon Wouj pou kapab kontwole tout espas sa a. Dezyèm gwoup la li menm li ap jere zòn Boulva sou Mòn. Epi twazyèm gwoup la li okipe ray nan Mapou. Sa ta vle di ke nèg yo Yo te byen reparti twoup la, jisteman, pou te kapab fè batay sila. Alò, èske se vre polisye sa yo ta tonbe? Èske se vre bandi sa yo ta rekipere zam lapolis? Bon, bagay yo rèd. M sèlman di bagay yo rèd. Mete yon gwo pwen entèwogasyon. Petèt ke nan pwochèn emisyon ke n ap genyen, nou kapab ba w tout detay sou kesyon sila, si se vre, si se pa vre. Antonio Guterres, ki se Sekretè Jeneral onu, Òganizasyon Nasyon Zini, li atire atansyon tout manm Konsèy Sekirite an sou nesesite pou ta kapab voye yon fòs nan peyi Dayiti. Nou menm kisa nou di tèt nou lè nou tande yon enfòmasyon konsa? Si sa te fèt yon fwa, bon, nou vin tande koze a la, epi yo te fè l, bon nou t ap di gen espwa. Men, kesyon sa a li ap bouyi lontan. S on kesyon ki fè deba, s on kesyon m ta kapab di sa prèske fè pati kotidyen de la près. Paske tout Ayisyen te gen espwa, disi 13 janvye, t ap gen yon twoup etranjè sou sòl la pou te kapab vin bay nèg Bwa Kale. Men malerezman. Yap tounen nou an won. Lè wap gade ou wè Lèzetazini ki la, li di fòk Kanada asime responsabilite l. Kanada li menm lap rale kò l dèyè. Donk, on pakèt pwoblèm. E pèp ayisyen li menm, lap fini. Donk, bagay sa a, m panse ke, jan m te di li nan emisyon maten an, se yon ti kalman. Se yon piki kalman paske depi ou tande gen yon fòs kap vini, ou genyen yon ti espwa. Ou konprann sa map di w la? Kounya la, gen yon lòt espwa ki te genyen. espwa sa li sanse preske gache. Pa egzanp m gon enfòmasyon ke mwen te bay maten an sou 20 eta repibliken ki mande pou fon kanpe pwogram Biden nan. Men ekoute, gen ti espwa toujou. Men espwa li minim. Dapre yon dènye tweet Luckson Sainvil, pwogram Biden, gouvènman federal la ap fini pa genyen pwosè a nan tribinal. Se yon avoka imigrasyon Frandley Julien ki fè deklarasyon sa. Mèt la raple kesyon kreye pwogram. Humanitarian pawòl lan se yon dwa pou egzekitif lan, alò yon dwa li genyen, e pou avoka a, agiman 20 eta yo avanse yo, yo genyen anpil feblès. Men sa pou nou konprann se ke imedyatman dosye sa li devan yon jij k ap statye sou li, ebyen nou mèt atann nou ke yo kapab kanpe pwosesis la. e yo mande pou kanpe pwosesis la. Men pa bliye tou, gouvènman an li menm, pandan yo mande pou kanpe pwosesis la, gouvènman ensiste, tande byen wi, pou li di ke gen nesesite pou kapab kontinye ak pwogram sa a, menm si jij yo oubyen jij la ap genyen pou statye sou kesyon sila, paske se yon pèp k ap dechire pwòp tèt li, donk si gen posibilite pou ba l yon ti pasaj pou kite peyi li, ebyen se t ap bon pou l ta kapab al respire mye. Donk, jan bagay la ye la a, se kòmsi gen yon kòd k ap tire. Kòd la ap tire antre de gwoup yo. Gen yon gwoup ki fè yon revandikasyon. e li vini avèk des arguments. Avoka lòt gwoup la estime ke ebyen arguments gwoup sa vini avèk li an, li pa fin twò kenbe, gen anpil fay ladan l. E se sak fè yo di ke gen espwa pou ke gouvèneman sila genyen pwosè sa. Nou pral fè w tande yon avoka ki tap pale sou chanèl Luckson Sainvil, Eddy Laguerre, avoka pale. N ap tande kisa li di. Dosye sa a kòmanse devan yon tribinal nan Distri Sid Texas, sa n ta kapab rele tribinal premye enstans lan nan dosye sa a, si n t ap pale nan langaj ayisyen, e li gen posibilite pou ki ale nan tribinal ki pi wo, pou ki ale nan yon tribinal pou yo fè apèl, answit posibleman menm li kapab rive devan Lakou Siprèm. Men sa ki pi enterese moun ki ap tande nou la a, sè ke wi genyen posibilite ke imedyatman jij la kòmanse travay sou dosye a, ke jij la pran yon desizyon an preliminè pou l di ke etan done ke li pral deside sou legalite dosye a, li pa kapab pèmèt gouvènman an kontinye ap aplike menm pwogram nan pandan ke li menm l ap deside. Sepandan, gouvènman an genyen tout rezon pou l kapab montre jij la ke genyen. yon kriz imanitè ke li ap reponn a li, gen yon pwoblèm ki egziste sou fwontyè la depi lontan ke prezidan ki te la avan an te eseye rezoud li atravè konstriksyon yon miray e ke jodi a chif yo montre ke nouvo pwogram sa efektivman bay yon meyè jesyon de Fwontyè la e se paske l te kòmanse an oktòb 2022 avèk Venezyelyen yo ke chif Venezyelyen ki vini sou fwontyè la redui e se jisteman sa ki fè ke administrasyon an konprann nesesite pou ke li te etann li a 4 lòt peyi. Donk, lèske nou pral rive nan moman agiman sa yo, n a va gade kòman sa ap fèt e kisa jij la pral deside. Men, fòk nou di ke se yon jij ki abitye pran desizyon ki an favè pati repibliken an deja, paske lòske, pa egzanp, Prezidan Biden te deside ke administrasyon l lan pa pral ap sèlman mache depòte moun jis paske moun ilegal, si yon moun pa kriminèl, si yon moun pa gen yon bagay mal ke li fè, yo pa pral al depòte moun lan pandan ke l deja fin antre nan peyi a. Kèk gwoup repibliken ankò te konteste desizyon sa a, yo te rive devan menm jij sa a ki pral deside la, e jij sa a te ale nan sans. e repibliken yo paske prezidan an genyen pouvwa ke lalwa ba li pou ke li kapab egzèse pouvwa egzekitif ke l ap dirije a sepandan la a w ap gade ke repibliken yo yo menm yo eseye konteste pouvwa sa a pou yo di ke Prezidan an ale pi lwen, li rantre nan yon teritwa kote ke se Kongrè a ki te sipoze aji, se pa li menm. Evidamman nou konnen deba legal yo, yo trè souvan e kouvri de deba politik ki se vrè kesyon an, ki se vrè dosye a, menm si e e dan la fòm se de dwa nap pale, men an nou kapab konprann ke kesyon fontyè la, kesyon jere fontyè sa a, Si nenpòt pwogram ke Prezidan Biden ta vini avèk li ki ta pa gon siksè sou nan fason ke li jere fwontyè la, li tap on siksè politik pou li e li tap trè enpòtan e se pou sa menm lè moun tap doute de pwogram nan, nou te toujou di yo ke wi, se pa on pwogram pou doute de li, se yon pwogram ki gon on enpòtans hotman politik pou Prezidan, se li menm pèsonèlman ki anonse, li pat kite Se ekip près li ki anonse l, lè l ap anonse l la, li mete vis prezidan peyi a dèyè do l, sa vle di ke se te yon pwogram ki te gen, ki gen enpòtans pou li, ki, ki, ki pa piti. Donk, kounye a la n ap gade kijan l ap fèt. Mentnan, konsèy ke nou kapab genyen pou moun yo ki enterese a pwogram sa, se si w ap fè aplikasyon an, se fè li, se fini li, Si gen anpil moun ki poko gen paspò se regretab paske lè y ap kanpe l nou pa konnen ki jan y ap kanpe l, si y ap kanpe l, si y ap mete l sou pòz, si moun ki deja aplike deja yo ap kontinye, èske tout moun nèt ap oblije kanpe, se jij la sèlman ki genyen tout latitid pou ke li deside. kisa ke lap fè pa rapò a pwogram sa a. Men, mwen vivman konseye moun ki an Ayiti, swa ki gon rezon pou yon lòt, gon moun ki tap aplike pou li gon dokiman li pa kab, li pòt ko bay, fè sa rapid. Si gen moun ki resevwa yon dokiman vwayaj deja e ke yo ba w 90 jou pou deplase, ou panse ke wap tann li toujou, se pou deplase o pli vit ke posib paske jou desizyon an kanpe a, sa ka rive ke. Tout otorite nèt oblije aplike desizyon e ke menm nan èpòt la, yo pa kapab kite ou, yo pa kab mete kenn sous ou pou ou ki gen rapò ak pwogram sa paske jij la ap mete pwogram sa sou poz. Donk, se sa, n ap gade ki kote yon desizyon konsa kapab rive. Li kapab rive jiska Lakou Siprèm men nou konnen Li deja kòmanse nan le kan dè repibliken, se yo menm ki pote plent, se devan yon jij ki deja konn abitye nan sans pa yo ke yo pote l, nan yon eta ki se eta pa yo, Texas ankò, ke yo pote dosye a. Donk, e si l rive devan Lakou Siprèm ki jodi a gen yon konfigirasyon kote ke 6 nan jij sa yo se dè konsèvatè e 3 nan yo sèlman se jij ke n ta kapab konsidere kòm jij nan kan liberal la, sa vle di Nou kapab konprann ke se pa yon bagay ki ap fasil ditou pou Demokrat yo, yon si nou kòmanse gen yon desizyon de jistis ki gen rapò avèk nouvo pwogram Powell la. Nou pral kite w ak yon konferans ki te prezante nan dat 23 janvye a, konferans pou laprès avèk responsab Global Services. Yo denonse mi san Patrick Junior ki rele Patrick Tèt Kale sou Facebook, yo di ki pa sispann pibliye move enfòmasyon sou ajans lan nan lide pou kraze l epi sal imaj antrepriz la. Sitwayen sa yo mande, sitwayen sa deja pwomèt direktè a menas lanmò, donk li pwofere menas lanmò sou direktè a. ke misye te bèl e byen vin pran sèvis nan men nou, e nou gen tou prèv ki pwouve tou ke nou te bèl e byen ranbouse l kòb ke nou te dwe ba li, paske lè l te deziste ke l pap pran sèvis nan men nou ankò, nou te jije nesesè ke fòk nou remèt li kòb li. Kòm nou konnen ke genyen sa ki gen rapò avèk dèt frè ki te dwe depanse, se yon antrepriz li ye, gen dè moun kap travay ladan l, Fòk moun yo renumere, fòk yo manje, fòk yo viv. Nou te touche frè ke antrepriz la te dwe rekipere nan frè ke Mesye Milcent Patrick Junior te vin vèse vè Global Services pou afè viza dominiken pou li, pou madanm ni, pou pitit li, ensi ke pou viza tranzit Panama. Lè mesye sa te debake nan biwo nou week-end ki sot pase la ki se te vandredi, Li parèt trè mal, malgre sa nou te gade kalm nou. Nou pa t deside paske nou trete l antank, malgre l t ap di vye pwopo, fè vye pwomès, nou gade kalm nou paske nou fòme pou sa. Paske global se pa yon bagay nou annik leve yon maten n fè, se yon vizyon li ye kote Bondye fòme nou paske se yon antrepriz kretyèn kredib. E nou se yon ajans tou jan DG di la ki bay plizyè lòt sèvis e sa mennen divè pèsòn sou wout nou. de diferan stati. Donk, se sa k fè ke jodi a nou vle fè yon lyen antre Milsan Junior Patrick e Patrick Tèt Kale sou Facebook. Se pa premye fwa l ap fè sa, li detwi plizyè lòt antrepriz deja. Sa a se paj li ki rele Patrick Tèt Kale, l te fòme l nan 2016. E li te tèlman fè moun mal avè l paske l kanpe dèyè l pou l detwi yon pakèt lòt moun. Talè n ap distribiye pou nou gen yon men pwòp e dè foto e si nou vle tou n ap bay dotre prèv tou pou nou kapab apiye apwòch la paske jan nou sot di l nou pa la pou nou detwi moun e jiska prèv di kontrè malgre ki li ban nou frap tèrib sa a mansonj tèrib sa a Vandredi n ap vini. Vandredi, Nou te kite tout wikenn nan pase pou nou wè èske se pa kòmsi son fristrasyon, son pwoblèm li genyen pou l te vin pase. Nou kite l jiska lendi. Li po voye de tèks kote l ap pwouve chak fwa l fè on pòs, li di nou m ap frape nou jiskaske nou vèse m frè nou touche nan sòm kòb ke m devèse a. ke misye pa dakò ke nou gen de frè nou te touche paske nou te travay, misye fè konnen gen ajans tou, e se la ki pral mete nou sispèk, si nèg la gen ajans li vin pran sèvis nan men nou a ki entansyon? Li vin travay nan domèn ajans, gen de bagay li te ka fè li vin pran l nan men nou. Alò lè misye te vini, misye di nou konsa si nou pa ba l kòb la l ap detwi nou, l ap fè nou pa ka fè anyen an Ayiti. Nou pa t pran sa o serye paske nou konnen. Nan fwa ke moun nan gentan pa kontan, l ka di nenpòtekwa. Sepandan nou nan biwo nou, moun ap rele nou, ekri nou de pòs. Epi misye fè pòs la sou papye tèt kale, jan nou sot montre l la a. Sou on lòt paj li genyen ki gen nenpòt prèske 36 a 37 moun, mil moun k ap suiv li. Ryen ke sa l poste sou li se bagay ajans, detwi moun, on seri de bagay l ap antre, nou menm ki pa konsène nou, men se istwa pa nou an ki konsène nou. Misye di nou vòlè lajan l. Misye di konsa ke nou gen moun ke yo te arete Panama pou te voye ale yo arete yo. Misye bay yon afè de ventèn pèsòn ke yo te arete pou fo viza, li di se nou menm menm. E li, tout kote li konnen nou gen adrès, li trake yo, li kanpe li fè, li fè foto yo e li pa met sèlman konpayi a an je, paske nou nan yon seri de konplèks, li met tout konpayi sa yo an je. E si nou ta kapab di chak moun sa yo ap pouswiv misye m pa kwè m pa kwè misye ap santi l byen pou sa l te fè a pou li ta kanpe dèyè l. N ap di ke Junior Patrick Milcen se li menm ki bèl e byen Patrick Tèt Kale e li nouvo paj li genyen an la si nou monte kounye a la n ap wè li kote ke li fè de pòs kote li di l ap trake nou e li mete vizaj de DG a an kesyon. Non sèlman l atake antrepriz la men l atake l sou le plan pèsonèl. e li pran tout foto kote misye legliz kote li poste foto pwofil li mete yo li di moun yo anvayi e nou resevwa dè menas kote moun di yap vin simen bal sou lokal la tout nou menm yap boule nou e sou kont Junior Patrick Wilcin avèk madanm li ki te vin nan biwo nou plis pitit li te vin pran sèvis nan men nou nap di tou Junior Patrick Wilcin. Pa sèlman pou moun ki rete nan senk pòs, li se tip de moun kòmsi ki gen dè ajans ke lap travay pou yo. E se pwobableman se yo menm ki pouse l detwi yon seri de ajans pou pa l yo kanpe. E se sa ki fè ke nou menm jodi a nou genyen dè prèv, nou pa vin fè difamasyon paske nou menm se nou viktim de yon difamasyon ki pèmèt ke nou vin fè replik sa nan la dwatur e nap di la verite e rien que la. E tou prèv yo la, nou gen resi kote li te pote kòb ban nou, li te fè lyen an, nou gen resi kote ke nou te siyen yon chèk bay Junior Patrick Milcé, li te, kote l siyen, li resevwa l. Tout sa wap wè se kòb li pat vle pran nan men nou yo gaye sou biwo a paske l te sou spektak e se si nou pat rete rele les forces de l'ordre nou te gendwa pa konnen kòman bagay la te ka tèmine nan jou a. Donk, pandan nap pale la a fòk nou di tou, Nou gentan pase nan pwosedi jidisyè yo, jodi a la egzakteman nou gen manda nou k ap delivre pou yo kapab pouswi mesye Junior Patrick Milcé ki fè nou de menas, ki sal antrepriz nou, ki sal de je nou e ki di l ap lage nan kò nou jiskaske Donk nou pa konnen jiskaske sa kote l ap rive paske nou konnen n abit nan yon peyi frajil, vi moun s on bagay ki konte si e pa Bondye k ap pwoteje. Nan sans sa, kòm direktè sikisal Global Services li ki nan Dèlma 66, lavi nou avèk tout lokal nou, biznis nou, li nan men Patrick Tèt Kale alyas Junior Patrick Milcé ansanm avèk tout madanm ni plis pitit. Mèsi n ap pase ansanm avèk youn nan manm administrasyon nou k ap fè suiv ansanm avèk envitasyon sa. Yes. epi li pran viza tranzit Panama pou fwa 900, ki egal a total 2400. Li pa t jwenn sèvis sa yo? Nou fè selon afè de 1700, nou touche frè ke nou te depanse pou rezèvasyon otèl, itinerè de vòl, tradiksyon de kat ke Panama egzije, yon seri de pyès ke nou depanse avèk frè kliyan an pou nou ba l sèvis. Fòk nou di nou pa anbasad, nou pa konsila, men nou son fasilitatè ki pèmèt kliyan an jwenn sèvis la pi rapid ke si lal pran liy paske nou konn kòman bagay yo ye avèk tout pil moun ki pral pran randevou pou paspò kap dòmi nan imigrasyon se sa yo nal pran brimad yo pou kliyan se sa nou fè. Eske se pat lè a ki depase lè nou te di nap bay sèvis la? Nòmalman avèk zèle avèk tout dekadans politik ki genyen yo ou te gendwa pran dosye pou yon kliyan nan novanm Epi politikman palan jan bagay yo degrade pou imaj peyi a, konsila deside sere dosye kliyan an. Li pa fòt ajans lan. E nou gen tout dokiman. De la etan, se nou ki arive fè tout dokiman pou Patrick Médecin. Li vini avèk orijinal paspò l, avèk 2 bout foto idantite. Donk nou menm, nou responsab pou nou fè tradiksyon kant pou li, itinerè, rezèvasyon dotèl, fè l ranpli fòm. Tout sa antre nan kòb la. Li vin avèk pèman frè anbasad la. Nou fè tout sa yo pou li. De la e ke li vin pa ka, li pa gen pasyans, li deside cancel dosye li an. Jiska mentnan, ajans lan pa gen oken pwoblèm avèk yon kliyan ki vle cancel dosye li nenpòt lè. Men gen prensip nan ajans lan. Lè ke li vin arive l di l ap kensèl dosye li avèk dè zenjir nou nou pa okipe li nou toujou rete dans le calme nou menm paske nou pa la pou n ap enjirye yon kliyan nou la pou n trè saj avè l donk nan ekri nan ekri fè nou menas nou pa janm di li anyen vandredi ki sot pase donk li vin an lendi nan ajans lan vin pale vin fè bri nou ba l randevou vandredi pou nou ranbouse li lajan li. An vandredi maten lè li vini, li pa menm salye pèsòn, donk mwen sèvi li. Mwen rele l, mwen di li kapab avanse. De la etan, lè m ap eksplike l, mwen ba l tout done, tout frè ke n ap retire sou li puiske n te kòmanse pwosesis pou li e n te ekri pou li anbasad la, se anbasad la ki poko reponn. Li di ke nou-o konn sa ke n ap pale a, l pa dakò avèk tout suit yo. Ou apre de la etan, nou gen kote ke m siyen chèk pou li, ki se 1.700 dola. Nou chwazi ranbouse li si. Kòb viza dominiken l lan avèk kòb li rete sou aplikasyon viza tranzit Panama. Fè pil brigandaj, pil bri anndan biwo a, li pa t vle pran l. N ap wè ke foto an ti jan gaye. Donk mwen vin ajoute 500 dola, a vrè di 100 dola sou li. An tou li gen 1800 dola lan men li. Vwala kote ke li siyen, mwen ke chèk la sou non l, Patrick Junior Milcé. E mwen gen prèv kote ke li vini, mwen, paske nòmalman depi nap ranbouse yon kliyan lajan, nou gen pou nou devwa pou nou fèl siyen nan kaye nou. Sa se kote ke Patrick Lucien te siyen ki se vandredi premye mwa 2023. Sa se sinyati Mesye Patrick. Dapre kote m mansyone 1800 dola. Nou gen tout pyès li. Nèg sa fè tèt li pase pou Patrick Tèt Kale sou rezo sosyo. Li fè konnen ke l ap viv New York. De la etan se pa vrè. Patrick Milcé Junior ap viv an Ayiti. Li abite Petyonvil. Li pa viv New York vrèman. Sa li di nou sou rezo sosyal yo? Sa li. Sou rezo sosyo, li monte, li fè konnen ke Nou gen plizyè moun yo arete Panama, nou gen plizyè moun yo arete Meksik paske nou ba yo fo viza Panama. E li fè de gwoup kote ke nou gen prèv, li fè de gwoup WhatsApp kote ke li mete de menm moun parèy li ki pou ap bay manti, ki ap di ke nou ekri, n ap mande 250 dola ou tout sa, ki nimewo kont ke li mete nan gwoup yo ki pa menm gen oken rapò avèk nimewo kont konpayi an. Aprè tout atak sa yo, kòman sante biznis lan ye kounye a? Nòmalman, le menm jou ke li fè sa, le menm jou ke li pòs foto a, li pòs li, m ka di blòk midi. Menm kote a entènèt telefòn nan ouvè, piblikasyon, mesaj la ap monte. Mwen nan kmay pa m ke se bouste ou bouste paj antrepriz lan se kliyan k ap ekri pou mande sèvis. De la etan m al verifye telefòn nan m wè se de menas. Kote gen moun ki di ke y ap rive pou yo vin boule antrepriz lan. Gen moun ki di ke y ap antre ese tire nenpòt kote yo jwenn nou lan lari y ap tire nou. Nou se bann vòlè. Anpil enjure. La mwen kòmanse ak di lek kòmantè. e m jwenn dè kliyan ki ap rele nou pou ap di nou ke yo pap pran sèvis ankò piske men yon baz ki ap sal ki ap mete move bagay sou do nou. Lè ke a menm midi sa a, li ekri nou pa sms kote ke li di map tèlman avili nou ak tout ajans nou sou rezo sosyo. Li gen lòt prèv, kout telefòn, lò kote di si nou pa deside remèt li 600 dola l, lap avili nou, lap fè tout ane a ap avili nou. Se la ke Delighter Lila te ekri nou, Sa se tout ke pòs ke li fè, kote ke li gen gwoup ke li kreye, li fè moun ap pale angle, an konprenan ke se konpayi an ki kreye yon gwoup kap mande moun lajan. Donk li jwenn de moun ki ap apiye li nan sa lap fè a. Ou kwè yo di Patrick Tèt Kale ap viv New York? Patrick Tèt Kale pap viv New York. Mwen la pou m denonse ke li pap viv New York. Patrick Tèt Kale ap viv an Ayiti, il habite à Petion-Ville. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce ble an pou nou di ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la pwochèn.